Medam se mesye gwo bonjou ak bonswa pou nou tout an Byevini sou TV lakay nou kontan avèk ou e asye a la pou nou pote tout e doke dènyè gwo enfòmasyon nou gen ki ap domine aktyalite a sitou E donk nan Dèlma 6, nan zòn e donk Site Solèy medam e mesye anba a ebyen pa bon ditou. E selon enfòmasyon nou fèk gen nan men nou la a e jan ke Manilo baz krache dife e nou konnen nèg sa yo yo menm gen nan tèt yo se pou yo elimine sa ke yo rele Bèlè, Dèlma 2, zòn sa yo se 2 zòn ebyen ki toujou ap afwonte ansanm Ebyen se bandi ki yo menm vle pran plis tèritwa nan peyi dayiti pandan ke lapolis li menm ap dòmi e bandi yo menm kontinye ap lese frape medam e mesye ebyen nan moman aktyèl nap pale a la nou pral envite ou nou gen imaj kote nap montre ou popilasyon an ebyen divès abitan nan zòn sa yo ki yo menm ap temwanye kisa yo pase anba men bandi e donk ki sòti yè pou rive jodi a la tèlman e kout bal tap pete e gen divès moun ki deja pèdi lavi yo donke nan afwontman sa antre bandi avèk bandi e donke nou konnen baz krache dife yo menm e nèg sa yo pa manyen anyen ki frèt anba men yo e Delmasis li menm kap dirije pa Babekyou donke bagay yo vrèman dejenere e divès lòt klan yo menm ki pote lamenfòt avèk bandi sa yo baz 400 mawozo tout nèg sa yo foure bouch Nan dosye sa a, nou pral envite w swiv avèk nou e ou pral tande temwanyaj divès abitan nan zòn sa yo k ap di eben men kòman batay sa li menm li te kòmanse e men ki rezon ki pouse jodi a la a nèg sa yo menm vle rekipere zòn sa yo pou mete sou sa yo deja ap dirije nan peyi a. Rete konekte guys n ap tounen pou yon pwochèn videyo pa bliye ou menm ki nouvo sou kanal sa k poko abòne avèk nou Pa bliye ou sou TV lakay, e pou sila yo ki nouvo, sonje abòne avèk kanal la pandan menm wap gade videyo sa yon fason pou ka toujou jwenn tout dènyè enfòmasyon nap poste sou sa kap pase nan zòn Dèlma 6. Men l ap soufri la, l ap resi pye l al kase l al kase, elèv lekòl li pral konpoze. Kriye l ap kriye la. Maten an la m pral wè l a midi an la m pral wè l. Moun pa janm dòmi, ti bebe nan men nou nan lari, n kou n sou adoken la, nou di sali. Men yaswa gad kote nou kouche sou adoken nou kouche a ti bebe nou pè pou dife oh pati wi sa m di la pa gen moun ki pa pran bal men talè la yon moun mwen pral wè lopital la wi wi nan pye pye a kase wi e wè m pral wè san frontyè taba la wi. Ki solisyon? Bay lavi nan pire nan men nou. Menm lidè kominotè pap ka jere bagay sa. Li pase pa vwa lajistis kounya la. Ya e leta k pou pran responsabilite l pou l jere bagay sa paske nou menm nou pap ka fè l. Nou pap ka jere l e baye a pap ka fè anyen pou nou la. Fò leta a li menm li di yon mo. Li di yon mo. Si sa ap fè a pou yo fè l. Si e devan isi nou menm n ap oblije fè li mesye. Wi, paske menm lè kominote nou an pa gen mwayen nan men yo, chak moun ka bay 50 goud, 5 dola, epi nou met ansanm, n ap met baryè nan vwa piblik la, n ap fèmen, jou an kòmanse fèmen koridò a, n ap fèmen lari a tou. Paske nou pa ka kite vòlè ap vin tiye. Wi, bon, m pa konn, kè a tèt pale granmoun mwen, mwen menm nan kabann mwen menm. Konbyen granmoun ki pwòch ou k viktim parapò avèk nèg sa yo? Anpil, mwen menm nan moun pa m, si m di sa m fè manti. Men ou gen 57 an daj, se lè ou fèt. Men eske l te toujou konsa? Non, e men sa m di w, la pa t konsa. Nou dòmi lè nou vle, nou antre lè nou vle. Se kounye a sitiyasyon vin rèd pou nou. Ou pa, kòm granmoun, ou pa panse sa k te ka dèyè tou sa? Dèyè ti? Dèyè tout bagay sa yo. Non, m pa konnen. Leswa nou kite kay nou, nou pral dòmi lòt kote. Depi konbyen tan e nap sibi e atak sa yo mouvman sa yo? Bon m pa raplem men nou gen anpil. Dezan? Dezan. Ok madan Ok madan. Moute nou paka desann. Paske nèg bèlè avèk nèg ritimas ap ba nou pwoblèm. Ap ba nou pwoblèm nou paka sipòte tout moun se kouri pou yo kouri yo kite kay nou. Yo vini yo ap kase kay nou. Yap konstwi de vyolans sou nou. Nou pa ka sipòte. Nou nan lakou nou nan lakou sa rele lakou bawoze. Se la yo vle antre pou yo baze, pou yo fon seri de aksyon. Pou yo moute nan kat la yap tire bal sou nou. Ti bebe pran bal, gran moun pran bal. Men manman m la kouche malad la. Avèk pye l kase nou pa ka. M pa gen kote pou m al ankò. E m kontan nou vini pou nou tande vwa nou. Ki jan ke nap soufri. Nèg Bèlè, nèg Maya met tèt ansanm pou yo detwi moun bò isi a. E poutan yap di se nèg Delma 6. Se nèg. Delma 2, nèg kafou 3 kap fè ase de vyolans, epoutan se yo menm kap fè vyolans vin touye moun bò isi a la. Alò, son gè ki deklannche nan mitan 2 gwoup yo. Yo met tèt ansanm pou yo vin fè vyolans bò isi a la. Ki jan de aksyon nou sibi konsa lè nèg sa yo antre la? Lè yo vini, lè yo antre la. Yo vin fè vyolans sou moun. Ki jan de vyolans? Kase kay moun. Bat moun. E fini yo bat moun ankò, bay moun presyon pou moun bay moun kòb. Lè yo vini, se pa anyen yo fè non, senpleman vyolans yo fè sou moun. Vyolans yo fè sou moun, bat moun gwo kou, met dife. Kòkou yo vini la, yo vin met dife nan yon kay, yon granmoun dèyè a la. Voye dife, kraze kay moun. Men kay grann mwen ankò, avèk plawoud. Yo kraze l avèk kout wòch, do kay vin avèk dife avèk boutèy, yo voye dife sou do kay mwen. Nou pa ka sipòte ankò e m kontan nou vini la pou m tande pou nou tande vwa nou. Mèsi.